Pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Bagay la pat dous menm pou la polis hier soir au niveau de Martissant. Nou wè vwa pa fin tròkòdyòm donk m genlè gon grip kap rive sou mwen. Men ou konnen fòk nou la poun kapab pote enfòmasyon ba ou. Brèf, dans la soirée du vendredi gen yon sitiyasyon panik au niveau de Martissant. E panik moun ki fè lè frè se 2 polisye yo menm ki te deplwaye. pou rive nan zòn sa a. Ki sa k pase? Ebyen, fò m di nou ke depi nan aprèmidi genyen pawòl k ap sikile. Paske pa bliye ke nan mitan bandi yo, nèg yo gen plis enfòmatè ke lapolis. Gen yon cha ki ap siyonnen. Men gen enfòmasyon ki fè konprann ke cha sa a li menm, se sou batay li kanpe. Men pa bliye, jan m di nou an. Nèg sa yo toujou gen moun k ap ba yo enfòmasyon, sa vle di antèn. Genyen yon enfòmasyon ki vin jwenn yo, sa vle di enfòmatè yo di yo ke cha sa a pral ouvè ba l sou yo. E cha a, li pase nan do nèg vilaj yo pou al pete kout bal. Cha a te vle siprann nèg vilaj yo. E se lemoman. Nèg yo yo menm, yo ouvè kout zam. Cha a, li t ap mache tou dousman pou vin pran nèg yo de do. E nèg yo te okouran, se nan moman sa a yo pete kout bal. Sa w tande a la a, sitiyasyon dejenere. Nèg yo pete kout bal, lapolis pete kout bal. Ebyen, pandan nèg yo ap tire konsa. Sa n ta kapab rele char yo, men dan la lojik, ki se chadèk, ebyen, gen yon kawotchou ki devantre. Jant cha sa li menm, depatcha. E sa w tande a la a, bandi yo kwense lapolis, lapolis pa konn ki sa pou l fè. De polisye ki yo menm alenteryè de cha a, oblije. Misye pran bal, misye tonbe sou fas. Nap gade sou foto a la kòman polisye sa li menm lap benyen nan san. Ebyen, sa w tande a la, lòt cha yo ki vini an bakòp, yo pa kapab rive pwoche paske anpil kout bal tap simaye nan zòn nan. M toujou di non sa mesye polisye yo. Bandi yo genyen gwo zam nan men yo. Bandi yo, lè yo nan batay, yo pa gen anyen y ap pèdi. Yo sèlman konnen ke yo la pou lamò e y ap defann yo jiska lamò. Lè nèg yo gen gwo bagay konsa nan men yo, nou pa leve yon bon maten pou n al atake yo. Paske, jan bagay la ye la, m ta kapab di, se nèg yo k puisan. E apre anpil tan ap tire m ta kapab di lapolis reparti bredouy, medize, dekonsète, imilye menm paske a chak fwa batay sa li menm li eklate ant de bandi zame de gran ravin, vilaj de dye fas a lapolis, lapolis pa toujou sòti. Ganyan. Tande byen wi. Sa fè nèg yo konbe cha. Cha ki boule, cha ki sezi, sa fè ototal 4. Kèl desepsyon pou lapolis, a chak fwa nèg yo tante al pote boure nan batay, e byen yo toujou manyen yo. Si w ap gade sou imaj la, ou kapab wè kote cha sa li menm li anba dife. Pandan lapolis vire do l, li oblije bay vag nan batay la paske yo deja gen yon mò e nèg yo t sanble minisyon yo pral fini. Ebyen fò n di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou e nou kapab fè konfyans, mesye bandi yo pran 2 zam pou lapolis. Sa vle di yo jwenn 2 zam. Se kòmsi m ta kapab di polisye sa yo Yo pote yon cha bay nèg yo pou boule, epi yo pote de zam. Nan zam sa yo gen yon bout manch, genyen tou yon fal. Bout manch lan, se nèg Vilaj de Dye ki pran li. Fal la, se nèg Gran Ravin. Men ekoute, nèg Vilaj de Dye yo, Yo te an pole position pou te kapab rekipere tou 2 zam sa yo. Nèg Gran Ravin yo pizake. Pandan nèg Vilaj de Dye yo poste, ebyen se nan moman sa nèg Gran Ravin yo tou pote boure yo menm yo pran fal la anvan. Fòm di nou ke ant la polis avèk dè bandi zame sur le tèren Alò m ta kapab di pou gwoup Gran Ravin ak Vilaj lan, ebyen nèg sa yo, gwoup yo a pi byen striktire. M pral di nou poukisa. Se paske yon polisye gen dwa al travay, li li fè nenpòt douzèdtan sou pòs. Men ekoute! Sa pa egziste non pou bandi yo. Menm lè w tande nèg la ni nan var, ebyen li genyen yon sòlda k ap vin leve li aprè anviwon 2 a 3 zèdtan. Paske nèg yo fè travay la pa relèv. Eske n konprann? Pa egzanp, si w pran blòk Vilaj la, ebyen si nèg sa a sou pòs a 2 zè di maten, genyen yon lòt gwoup k ap vin leve l a 4 è di maten. Ensi de swit. Se pou m di nou ke kòman gwoup sa yo menm yo striktire. Premye operasyon ki te fèt nan vilaj la se te o mwa de mas 2021, m kwè. Eske nou sonje sa k te pase? Polisye yo te kriye oskou! Bagay la te difisil e yo te pran anpil nan yo. yo pran zam, yo pran inifòm, yo menm rive pran yon gwo zam manch long, anpil moun di se te yon M 60. Ebyen jounen jodi a ankò se lapolis dewoute fas ak bandi o nivo de Vilaj de Dye e Gran Ravin. Nèg yo lave lapolis. Si nou pa ka fè operasyon mesye, pa al pote tèt nou a la bouchri paske. Ces bandits armés ces bandes de racailles yo pap padone nou yo pap padone nou e pa bliye nèg sa yo gen gwo bagay nan men yo men m ta kapab di tou la police quelque part li fautif paske ou pa kab leve yon bon maten pou di ke ou pral batay a nèg sa yo konsa konsa ou nik rete ou pa planifye yon operasyon epi ou parèt a yon cha ou kòmanse tire. e nèg yo menm yo plis gen kontwòl zòn nan pase w. Èske w ka konprann? Donk mwen m swete ke pwochèn fwa nou pral fè operasyon mesye paske nou pran anpil leson. Depi lè Anèl n ap pran leson nan men nèg sa yo. Bon Izo vini la a menm m pa konnen se tèt chaje. Nèg yo pran cha, yo boule cha, yo sezi cha, lapolis oblije achte cha nan men nèg yo, e jounen jodi a la m ta kapab di ebyen se yon lòt dewout pou polisye sa yo paske jan m t ap tande polisye sa yo k ap kriye alèd yèswa nan kad batay sila a, ebyen m ta kapab di se kòmsi se. Polisye yo ki bandi e ke se bandi yo ki polisye e pwi youn kwense lòt, lòt la nan sitiyasyon difisil lap kriye sekou. Se la polis wi mezanmi kap kriye fas ak bandi yo. Se tris wi. Se kòm si jounen jodi a la a si map lanse yon apèl se di poum ta di bandi yo ekoute mesye lè nou wè la polis ap tire pa reponn paske depi nou reponn se malè. Non! Fòn pran tèt nou mesye. La polis la fòn gade pou n di ekoute lè n pral fon operasyon fòn byen planifye operasyon sila. A chak operasyon se m ta kapab di bavur polisyè. Se pa paske nèg yo fè krim yo touye moun men se anpil erè. Erè! Konsa nou pot tèt nou ale bay nèg yo pou yo te touye nou tout yè swa mesye. Se pa serye sa. Bon ekoute. Pou lenstan m ta kapab di apre batay la tout nèg vire men se lapolis ki vire se pa bandi yo paske nèg yo te toujou rete sou plas apre yo fin mete dife nan char la epi pou kapab toujou kontwole zòn nan. Se trist se trist ou menm ki aletranje w ap gade ou wè ke. Se bandi kap kontrole peyi a. Pa gen anyen ankò ki rete paske a chak fwa lapolis fè yon ti efò pou ta kapab mete nèg sa yo an dewout, ebyen se yon nouvèl echèk pou lapolis. Brèf, nouvèl sware cauchemardesque pou 2 polisye yo menm ki te deplwaye pou al batay, o final, Yon polisye udmo tonbe non li se Michlè epi bandi yo rive sezi 2 zam pami yo yon fal. Merci la famille nou kapab monte tout alè jisteman e si gen plis enfòmasyon poun kapab pote enfòmasyon ba nou paske bagay la li te vrèman difisil.